Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se 20 Octobre 2022 nap salye tout moun ki an Haïti e sila yo ki a letranje e se parti pou votre emisyon jounen jodia la fòm di nou ke chak kote ou pase swa ou jwenn nèg ki gwo chèf de gang obyen sa kap moute yo, yo antre nan lojik foli meurtriè o pwen ke pou yo fè yo konnen yo. Depi kèk tan la nan peyi Dayiti, genyen yon tandans pa bò kote gwo bandi, ti bandi, jenn bandi pou yo parèt tèt yo. Petèt a travè yon foto, a travè yon video, paske nèg yo toujou vle egzibe tèt yo. a travè yon foto ou yon videyo pour se faire connaitre. Kounye a kesyon yon nèg kapab poze tèt ou, poukisa yon gang oblije antre nan fè pwomosyon pou tèt li pou la repiblik konnen l? Sa se li k konnen men gon grenn bagay ou ta kapab di anplis. Sa w ta kapab di anplis lan se ke se la defayans de leta ki lakòz ke anpil nèg ap bat lestomak yo pou di sa yo vle, pou fè sa yo vle. Eske n pa konprann? Paske gen anpil gang ki la yon bon ti tan, y ap domine larepiblik e yo kontinye domine larepiblik. Eske nou konprann sa m di nou an? Tande byen, mwen yon ti bandi. Wap gade pou wè sou foto a, misye ap regle pil lajan l. Lajan nan sachè nwa. Aparaman sa se lajan li genlè pran nan men machann ki pral achte. Rale zam sou moun yo la a, bote sa yo gen. Men, misye gen yon non. Ki kote misye poste? Paske daprè dènye enfòmasyon k ap sikile, misye rele Izo, se pa Izo 5 segond. Alò gen lè nèg yo tèlman renmen fason Izo fonksyone oubyen se petèt pa koensidans misye rele Izo tou. Daprè enfòmasyon ki tonbe misye se chèf de gang baz Boutèy nan zòn Kwa Mowo nan Lyankou. Toujou daprè enfòmasyon yo, misye afilye ak baz gang Savyen. Pwòch non twòp. Se misye ki ap kidnape moun. Toujou daprè enfòmasyon yo. Pran machandiz. Vyole fanm kou gason. Oh! Tèt chaje. Mesye ap batay pou l ranplase nimewo 1 baz bandi Savyen an. Nèg yo pale de jeneral Luckson. Ansyen nimewo 1 an, nou konnen. Koman misye te pase? Ekip lan kap prepare pou kraze biznis yo nan Lyankou ak non twòp. Antouka moun ki ekri enfòmasyon sa di dcpj ak tout moun nan peyi an gade vizaj bandi sa ki rele Izo nan komin Lyankou yap opere sou wout la pou non twòp. Bon antouka e Izo frape se pa Izo vilaj de Dye non. Misye li menm rele tèt li Izo. A di nan tout ti kwen la a, gen de twa grenn bandi k ap fè parèt tèt yo. Jounen jodi a la a, yon grenn tonbe, demen si Dye ve, gen de lòt ki parèt tèt yo. Pwoblèm wi la pou larepiblik. Pwoblèm. E sa se yon mistè. Enfòmasyon sa a m pral pote pou nou la a. Mwen menm m panse ke se yon mistè. Yon moun ki laye dan la nati e kounya la li antre nan lojik pou fè menas. Son non se Felix Badio. Recherche par la police e le fugitif Joseph Felix Badio sort de sa cachette. e sòm. Se di franse. Ebyen misye sòti nan silans li. Misye ap fè gwo menas la nan lide pou ta kapab some moun lajistis, moun al nan dosye Jovenel la. An n ale. Lapolis ap chache mouche sa a pou enplikasyon li nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Félix Badio Depi lè sa a, misye la e dan la nati. Men misye e retounen sou sèn nan lè l ap distribye anpil somasyon kont sèten pèsonalite nan sosyete a. Moun sa yo ki nan sant obsesyon fijitif sa a, Ay tèt chaje! Genyen jounalist vedèt The Scoop, Garry Pierre Paul Charles, gen Luckner Désir, gen Esaü César ak defansè dwa moun Pierre Espérance. E pou sila yo, pou mesye sa a ki gen plis tan an kaval nan dosye asasina Jovenel Moïse lan, pèsonalite sa yo ta sanble bay manti kont li nan kad dosye sa a e li di yo fè difamasyon. Nan sans sa a. Nan demach li, Felix Badio bay moun sa yo yon jou pou yo retrakte, sa vle di pou yo di se manti yo tap fè. Hum! Tèt chaje Badio! Sou kouvè anonima, gen yon òm de lwa ki fè kwè pou yo pa arete Badio, fijitif lan kapab angaje yon avoka pou redije somasyon sa a e soumèt li bay yon uisye. pou signature. Sepandan, tande byen wi, ni avoka ni huissier an kapab arete yon mannyè pou yo kapab bay la polis ki kote mouche Badio kache. Eben, Badio, finalman Badio, demach ou a son kou depe dan lo monchè. Son kou depe dan lo. Alò ou panse nèg sa yo pral reponn ou? Epi banm di w yon bagay, mwen m panse ke yon nèg tankou Gary Pye Paul Charles, ou panse l ap bay manti nan dosye sa a? Bon, ann ret tann. Antouka Badio la est dans la nature e Badio li menm kontinye ap frape kote l ye a. Dosye Jovenel Moïse la, son dosye k fini wi. Mwen m panse son dosye k fini. M pa ba nou de twa mwa la ankò pou n tande tout moun ki enplike nan dosye sa a, tout jwenn liberasyon yo. Epi Jovenel li menm, Fanmi l pa janm jwenn jistis. Brèf, n ap chavire avèk kesyon kolera. Kolera rèd nan peyi Dayiti. E nan Pòtoprens, ki sa moun yo fè kòm prevansyon? Alò dizon mye politik de prevansyon. Pa si ke gen yon bòn politik de prevansyon pou ta anpeche kolera pwopaje nan kapital la e menm nan rès peyi a. Se yon repòtaj avèk konfrè nou yo nan. voa. Bòy sa rele Peti Dekayèt wi, Sinilak. Dekayèt se yon lokalite nan twazyèm sikonskripsyon komin Pòtoprens, otorite sanitè yo te detekte plizyè ka kolera, selon rezidan yo, maladi a ta deja touye plizyè moun. Anben yon granmoun, yon timoun mouri nan kowona, Dekayèt, wi, kolera, li mouri. Pawòl kolera vrèman vre m tande l nan radyo. Gen plizyè moun. An twa kat konsa t mouri bò isit a men. M te tande o maksimòm apepwè on de ka ki te anrejistre men m pa te wè l. Wi mwen konnen wi paske genyen yon moun lòt bò sa la epi genyen nan site a la epi genyen lòt bò bò isit konsa tout pase la nan afè maladi kolera gen timoun tou. Evini gon lòt timoun ki te ki bò isi ankò ki te gen kolera se jis nan je sou yo y ale avèk nan bay bisantnè a yo ta ale men. Si bwè dlo trete ak lavi men souvan se kèk prensip yon moun dwe respekte pou evite trape maladi kolera, abitan Dekayèt ki gen difikilte pou jwenn dlo trete a oblije fè sa yo konnen ki pou evite yo trape enfeksyon sa. Dlo lapli n bwè, mete klowòs ladan, mete sèl epi n bay. Nan bay. Mwen m pa jwenn dlo nou pa baga paske se lwen pou nou jwenn dlo trete a men mwen menm kisa ke nou fè nou jwenn ti dlo a anba caridad kounye a nou bouyi li pou nou bwè men nou pa jwenn dlo trete a bò zòn isi a epi si pou nou jwenn dlo trete a achte pou nou achte li a 25 dola. Nou dwe di ou flèch moun ki trape maladi kolera pa sispann monte nan lokalite Dekayèt. Se nan sans sa, pwofesyonèl lasante yo nan sant sante Similac mande enstans konsène yo pou aji vit yon fason pou yo kapab fè fas kare ak ka kolera yo. Lafontan Jean Robinson ki prezante tèt li kòm teknisyen laboratwa nan sant sante a te pale konsa. Se premye ka kolera a se la a. Nou te dyagnostike l, nou pa t gen sifizamman de materyèl, nou pa t gen mezi dispoze pou sa, nou te transfere li san fwontyè. Men gen dot ka ankò ki te ale san fwontyè, ok, nou te transfere yo. Gen plizyè ka, e menm gen mò. Ok. Yo liye nou kont chif? E, non, li li yon jan varye, paske nou pa gen kontwòl tout moun yo, men li gen anviwon 3 a 4 mò, ok, men yon ventèn de moun de kolera, paske nou pa t gen dispozitif pou sa. Nou vin gen MSF. Hollande ki akonpanye nou, men li poko mete dispozitif la, lap mete yon PRO. Se pa yon CTC, men se yon PRO. An ka ke moun nan li menm li pa twò grav, se ke si l santi sentom, ok l kapab vini, nap ba li premye swen, nap reyidrate li, men si tout fwa ka a ta dejenere, gen sa yo rele plan A, plan B, plan C, ok, plan B, plan C a se lè ka a dejenere, moun nan dezidrate, ok, lè sa lap bezwen pèfizyon. Lè sa a, nou menm, ansanm ak antibyotik, n ap voye, n ap transfere li nan CTC. M kwè yo gen yon CTC ki disponib nan Oswald-Durand. Toutfwa, komin Site Solèy rete nan tèt lis kote otorite sanitè yo konte plis moun ki trape maladi kolera a.